Pandan lapolis ap mennen operasyon met pye l atè a pou trake bandi, yon lòt kote, bandi yo chita ansanm fè gwo reyinyon pou chita pale wè kouman yo pral mete klòch la nan kou chat la. Bonjou bonswa tout moun, yon fwa ankò ou konn sa l ye, ou konekte rezo enfòmasyon Sofya TV 83, Nou kontan prezante ou tout dènye enfòmasyon nan lè sa a e nou gen plezi tou pou n toujou kenbe ou enfòme. Enfòmasyon an fè konnen lapolis ap kontinye travay kout ke kout pou mete lapè nan peyi a e pandan sezon fen dane sa a yo deside pou debloke wout nasyonal nimewo 1 an e anyen poko di pou otan yo ap fè tout jefò pou mete Hors d'état de nuire tout bandi kap bay pwoblèm. Se le ka pou La Fito ou ankò Kabarè genyen majistra kap entèvni eksplike an detay kisa lapolis ap fè e kouman tou yo pral chita wè ansanm ak popilasyon an fè moun yo tounen lakay yo aprè kèlke jou bandi te kouri dèyè yo nan fè zak malonèt, mete dife nan kay yo, epi boule anpil ladan l yo. Nan Vilaj de Dye, Tibwa, bagay yo vrèman chanje. Kote Ti Lapi ak chèf gang Izo deja chita ansanm, wè kouman yo kole tèt yo ansanm pou al batay kont kiyès, pou al fè zak kont kiyès, nou poko konnen. Men twazyèm sikonsisyon nan Pòtoprens lan, gen yon gwo lapè ki gen tan etabli. Chèf gang yo chita ansanm, yo bwè bwason, pale anpil. manje vyann e jounen jodi a la yo mete tèt yo ansanm pou al vòlè pi byen ou ankò pèmèt Matisan debloke. Rete la, poko ale, yon ekstrè Ismael Valestin boukante lapawòl Theriel Thelus ap vini avèk plis esplikasyon nan dosye sa. N se Rezo Enfòmasyon Sofia TV 83, rete konekte ansanm avè n, pataje, ede n abòne, plis nouvèl ap vini. sou chanèl la. Depi aprè masak ki te fèt sou popilasyon Dan Chemen, yon lokalite nan nevyèm seksyon Sospat la, lapolis mobilize depi lè a mesye ap frape. Yè te gen yon operasyon de grand anvègi ki jiskaprezan ankou. E sou Lafitte tou, ti tan yen, e jodi a, nèg yo frape yo onivo de Kanaran tou. Yo te pèmèt ke sikilasyon an te plizoumwen, te plis fluid e sou lawout nasyonal nimewo 1. Y ap kontinye travay e pou pèmèt ke mete tout mesye ame yo deyò e pèmèt ke popilasyon an tounen lakay li pou nou retounen nan fason nou te ye a. Ou di lapolis mete pye l atè e operasyon yo ap kontinye, se sa w di la a. Kisa bilan yo ye, majistra? Bon jiska prezan n poko ka ba w bilan paske operasyon yo an kou n ap tann operasyon yo fini epi lè sa a n ap gen yon tout bilan kòman sa rete konbyen moun ki mouri tout sa men sèl bagay anpil bandi tonbe nèg pran rak e nou di popilasyon kabarè a vijilan nan 4 seksyon kominal yo e pa rapò a nèg k ap kouri. Yo kite paske nèg sa yo fè nou mal, yo pat ka konprann pou yo depoze lè zam, zam nan pap bay rezilta fason yap teworize popilasyon kabarè a, kabarè son kote kote moun yo se trè koul, yo fason sous map la sitou m te di nou sa deja se zòn moun yo pa dòmi kote toujou gen klèb toujou gen aktivite nan zòn sa yo ebyen yo pa tande nou ebyen ke lapolis fè se ke de bwa. Mph donk lapolis te mete pyel atè ou ensiste sou sa majistra Guillaume men nou t konnen sitiyasyon te difisil menm pou ale nan artibonit se pa plato santral yon moun te oblije pase yè lapolis te prezan ou di gen anpil bandi k tonbe gen sak kouri tou koman sitiyasyon prezante la de yè a jodi a. Jodia a jodi an, tankou jan m di w la, operasyon yo kontinye, men popilasyon ki te kite zòn yo, yo poko retounen nan zòn yo. Jiska prezan o nivo de la dezyèm seksyon, katriyèm seksyon, premyè seksyon e sitou nan santre vil la gen anpil moun. Kote m ye la, m nan mitan vil la la, pandan m ap pale avè w la la, e gen anpil moun, w ap wè tyelè sot matla yo, konnen se yon zòn kote gen anpil chofè tyelè. Mesye yo gen anpil tyelè, yo nan zòn nan e moun yo ap tann ke lapolis fin fè travay li epi pou yo reganye mezon yo. E nou di ke nou menm lè lapolis te gen yon ti reta nou te di li gen reta men jodi a li met pye l atè seryezman l ap frape e toutafè nou menm nou bat bravo pou lapolis nan travay ke l ap fè a e gouvènman an m panse ke yo tande nou e vwa nou e kabarè yon gwo komin estratejik konsa e ki gen pote yon apò ekonomik serye o nivo de lasèt fiskal di peyi pa kapab rete konsa e pou l pèdi pye l anndan peyi. Lè w di moun yo poko tounen lakay yo, pa perèz jiskaprezan oubyen? Wi, jiskaprezan on atann ke bagay la le kalm retounen nòmalman pou yo mete tout moun yo deyò, mesye ame yo deyò nan zòn ke yo ye a ke yo te okipe ilegalman on fason pou moun yo retounen lakay yo. Lapolis ap fè travay li, se sa lalwa mande l pou l fè yo l ap fè. Machin pase nòmalman jodi a? Wi, machin pase nòmalman jodi a. E pi, bon fòk mwen di w, rès kabarè ap fonksyone nòmalman. Vil la la fonksyone depi yè swa. Yè swa, pi gwo klèb ki gen onivo vil la se te Kabanèt. Kabanèt te bonde ak moun yè swa. Ou santi moun yo vle vit e sitou konnen mwa de desanm la ap rive la. E pi, tout moun ap chèche wè kòman yo kapab. Toujou prezan alafito toujou prezan atitanyen epi gen 2 patwouy kap vire sou wout nasyonal la jiska santre vil e kabarè li menm li gen yon bakòp vit mout toujou la an pèmanans e gon cha toujou ap fè monte desann antre le santre vil de kabarè e blòk kanaran. Sa vle di ke gen dekwa pou n kòmanse santi gon ou de soulajman. Ou se majistra komin nan, premye sitwayen komin nan, ajan egzektif enterimè la, se ou k ap prezide konsèy la. Ban m mande w sa, nou di gen bandi k tonbe, èske se vrè bandi, sa m rele. Vrè bandi yo eske se yo k tonbe? E nou di tou gen de moun ki kouri. Ki dispozitif nou mete an plas si lè yo kouri pou n chèche yo remèt lapolis yo pou yo pa gaye nan komin nan? Sètènman se yon bèl kesyon ou poze m nan. Moun Kabarè te deja santi yo pa t byen ditou avèk dispozisyon mesye ame yo te pran ki mete yo nan kouri, ki lage dèy nan fanmi yo. Sa vle di ke depi byen avan gwo operasyon lapolis sa a, te genyen dispozisyon ki te pran nan popilasyon an pou ap siveye, ap kontwole ki jan de moun k ap antre nan kominote yo. Ebyen, fwa sa a, se ankò plis e avèk gwo operasyon k ap mennen depi nan zòn Lafito ak Titanyen e Kanaran, ebyen nòmalman gen de modòd ki pase a popilasyon an. Pou yo ap kontwole kiyès k ap rantre, kiyès k ap soti, ki moun ou ye pou yo konnen paske komin Kabarè fòk m di se yon komin on se konè. Gon ansanm de moun depi w ap antre la yo pa konn kiyès ou ye lè sa y ap mete men sou ou e y ap rele lapolis pou vini pran w e jan lalwa mande sa. Kounye a m pral mande w pou fè ti travay sa pou mwen majistra. Kote n soti pou n rive la, bandi anvayi Sous Matla, yo pran komin nan an otaj, anpil moun kouri, anpil moun kouri kite zòn yo, anpil moun mouri, yo boule anpil sitwayen nan zòn nan. E dènye an dat se masak ki fèt lendi ki sot pase la a, si memwa pa fè m defo wa korije mwen majistra. Sa k, kisa k lakòz bandi gen kontwòl Kabarè? Boukan te lapawòl. E mwen nan chak entèvansyon m fè m toujou e fè etalaj de kesyon sekirite a onivo de la komin de Kabarè. Mwen menm m envesti meri a le 24 jiyè 2020 e lè m te antre nan meri a lè sa te gon ensekirite tap fè raj onivo de la komin de Kabarè. Lè sa li te mwens ke nan nevyèm seksyon an fòm di sa tou. Lè sa li te plis onivo de la dezyèm seksyon, de la premyè seksyon e di santre vil. E tout ajan sekirite, enspektè, lèswa nou konn montre ekip epi nou fè patwouy nan akonpanye lapolis. E se te ba sa te ba yon gwo soulajman kote gen moun ki te arete, gen moun ki tout te kite kabarè. Ki ki te bay kabarè pase dèfwa gen entèvansyon ki te fèt lapolis gen moun ki tou bay zòn nan yo kite zòn nan. Sa te vin fè ke Tabarre te plase yon lis kote kesyon sekirite a, li pa t di ke pa li, men kesyon sekirite a moun yo te viv mye an matyè de sekirite. E la preuve en bien grande, a chak fwa gen de moun ki sot Pòtoprens, ki sot nan lòt komin, ki pase, ki swa dòmi nan otèl, ki swa vin kay zanmi nan Tabarre, yo wè aktivite byen Tabarre, konn gen kwazad, konn gen mesye prèt vodou yo ki travay, ou konnen nèg sa yo, yo fè dans, dayè kounye a nan moman desanm sa a se la nou ye. Gen anperè chapo nwa espesyal fèk sot fete e malgre tou gen anpil moun mete gen bagay sa nou fè festi rara e nou fè fèt Mònkamèl gon ansanm daktivite nou te fè lè moun yo vini kabarè yo di ah kabarè son paradi. Jodi a pandan m fon kout tèt sou wout la m wè gon kòtèj machin k ap sòti sou Vilaj de Dye, travèse Sent Bènadèt, travèse Matisan 1 etsetera ki monte tout nan 15, 17, Matisan 23. Kiyès ki ladan li? Se sanble se Jeneral, wi, Kaporal Lapli, Kaporal Lapli. Se kòman mouche, se Jeneral oubyen Kòmandan? Kòmandan Izo? M pa konnen kòman yo rele misye la a. Kòmandan Izo? Kòmandan Izo, nèg yo avèk tout sòlda yo, pil kòtèj yo, èske peyi sa gen moun ladan l k ap dirije l mesye? Kòtèj machin nèg yo, zam nan men, m kwè pa ti bagay wòwòt, e pa ti zam jwèt. Nèg yo debake la, nèg yo sanble yo al kwaze ak Krisla, nèg yo anonse yon lapè nan antre Sid kapital la. Mwen menm, m pa kwè ladan l ak san pou san paske yo fè sa deja, yo di sa deja. Sepandan, m pa ka krache sou li paske m te mande l. Si yo fè l. m tap di mèsi nan non tout moun kap frekante wout sid la. Sepandan, aprè midi a, m tcheke, m wè gon ti sòlda nan Fontamara 29 ki gen tan ap mande chofè kanmenm pou yo bay 100 goud. Sa di si n fè lapè mesye, fò nou sispann takse chofè yo. Paske sa a tou m kwè l diskite nan reyinyon, nan rankont ki fèt la pou yo sispann takse chofè yo. Mesye m pa gen pwoblèm paske si zòn nan se pou e nou kap dirije l pa gen leta e m panse menm chofè yo ap gen bon sans yo ka kotize antre yo pou ke petèt chak wikend yon egzanp konsa yo tout mete ansanm yo ba nou yon bagay kòm se 2 pòs men pa chak fwa ale yo peye tounen yo peye chak machin ki pase yo peye li pa nòmal mesye. li pa kòrèk. Donk si nou fon lapè nan rantre Sid kapital la, onètman map di mèsi paske pa gen leta sa di pa gen moun ki pral di ke o ki bagay nou paka di sa o leta pa gen leta pa gen leta se nèg yo ki gen kontwòl zòn nan se yo menm ki fè sa yo vle ok sa vle di ke puiske se nou t gen kontwòl zòn nan. e mwen te fè demand lan dayè mwen mwen nèg nèg kap pran bagay mwen yo mwen wè yo son pakèt forom yo lage yo sa di mte pale a nèg yo e yo tande e le senp le fè kè yo tande mwen menm mka toujou takle nèg yo si yo ap fè dezod men m m m on ti kras se pa pral telman anmerde nèg yo non. Paske sa m mande pou moun k ap frekante wout sid la, nèg yo deside pou desanm nan pou yo fè l. M ta swete ke nèg yo, yo fè yon bagay serye, se yon bon lapè yo fè. M pa ta swete demen maten pou moun al pase nan wout la e m tande gen tire, yon malere pran bal. Donk Izo, se ou chèf nan blòk anba a. Ti lapli, bougòy, kilik, manno, pale sòlda yo. Dayè m konnen nèg yo, yo tande. Dayè okenn, nèg sa yo, yo gen anpil prensip tou nèg ti sòlda yo. Si w wè youn tante fè yon bagay, pafwa e pou malè li. Ou panse yo ta rete, yo nèg yo pran yon polisye ak inifòm, avan yo fè l anyen, yo rele nan baz, yo mande Izo, men n gen yon papa nan men l la pou n fè avè l. Izo di, mennen misye ban mwen nan baz. Epi yo te vin wè se kouzen zanmi an. Epi lè yo rele nan baz, yo bay vag. Piske n pa gen otorite, nou pa gen leta, se nou menm ki chèf la mesye, e son verite n pwouve l. Donk si nou fè lapè mesye son bèl bagay. E m te di sa. Eske se pa yon fason n ap fè pou youn pi pwòch lòt, epi bal pete youn tire lòt epi sa w tande ankò deblozay pete. Eske n fè l ak tout kè nou? Paske anpil moun kontan lòske yo wè jès la fèt. Byenke se yon lapè ki fèt nan tire kout bal tou o depa, men ta sanble se te kout bal kè kontan. Èske n konnen kantite malere, malerèz k ap soufri nan peyi an? Èske n konnen jodi a la a gen anpil moun Pòtoprens ki pa ka manje? Paske gen anpil manje k ap gaspiye nan vil pwovens ki pa ka rantre Pòtoprens. Alòske manje sa yo se nan kot sid la y ap sòti. Enben, ekoute, donk, èske n konnen gen anpil moun k al pase nan zòn Tikajou ki viktim nan aksidan sikilasyon? Sa vle di si nèg yo ta fè yon sòt de lapè, ann pran egzanp konsa. Gade kantite bannann k ap gaspiye sou Grandans peyi an, ke yo pa ka antre Pòtoprens, alòske moun Pòtoprens nan grangou. Donk, si nèg yo ta fon sòt, on lapè, li t ap trè bon. Men èske yo fè l ak tout kè? Se la grande question. Sa vle di ke m p ap al kouri aplodi ke wi nèg yo di yo fè lapè. Non, m pa kwè l, daske m di w maten an te gen kout bal ki t ap tire. Donk si yo ta fèl m tap kontan. Eske yo fèl ak tout kè m pa konn sa. Paske yo fè sa deja yo dil deja pi devan kout bal tire pi rèd. E m te di sa avan gen moun ki petèt te mal konprann sa. A plizyè fwa tantativ sa fèt. Premye nèg ki gate sa e Krisla wi. Ou ka sezi wè sa. Byen ke nan dezyèm seyans ki te fèt la. Se izo t te gate sa. Paskel te bezwen al mete bout black dirije fontamara. Eske kounya le plan de izo li pa pral kontinye poul al di poul pou profite di bon fòn met black dirije fontamara. Sil al antre ladanl pap gen lapè. Donk si nèg yo vle fè yon lapè pou yo bay peyizan yo, malere malerèz, timoun lekòl yo yon chans pou lekòl retounen fonksyone a Martissant, mesye chak nèg rete nan patiraj yo. Paske pi gwo pwoblèm ki genyen an se yon kesyon de teritwa. Premye goumen an kòmanse paske Krisla te vle pran kontwòl de Martissant 25, travèse 23, travèse 17, Misye te menm bezwen rive jiska Matisan, Matisan 1, nan do komisarya. Alòske nèg yo te dakò misye te dirije tout Lasajès, tout 19, 17 etsetera. Donk misye vin mete sòlda l nan Romilus, Matisan 7, epi sa kòmanse dejenere. Eske nèg yo dakò kounye a se yon pataj de teritwa? Eske sa pral fèt? Nou pa konnen. m ta swete ke nèg yo fon lapè vre pou ede malere malerèz kap travèse lotbò a. Otorite lapolis ak lameri nan komin Petyonvil lanse yon operasyon nan jiridiksyon sa nan okazyon fèt fen dane yo nan lide pou pèmèt sitwayen yo sikile san kè sote. Nouvo komisè polis Petyonvil lan, Jean Louis Aladin bay popilasyon an garanti Lapolis ap itilize tout mwayen nesesè pou kwape tout malfèktè ki anpeche yo viv anndan komin nan. Sèke Petyonvil gon defi a leve e nou vle fòk defi a leve, lekel sè lensekirite de Petyonvil. Nou bezwen fòk defi sa leve, nou vle pou tout moun Petyonvil sòti vake a okipasyon yo nan nòmalite yo. Sitwayen pral sòti wi la. Nap fè prevansyon e nap envesti lari a e fòn wèl. Nap envestil ak tout moun. M swete bon ke w pase yon bòn fèt e la fèt sitou la fèt de Nowèl. Estasyon moto k ap miltipliye nan komin sa preokipe otorite yo tou. Nan sans sa, komisè Aladin lanse yon mesaj klè ak tout motard yo. Moto yo menm nou dekonsè avèk majistra vil la. Nou pa ka travay san premye sitwayen vil la. de konsè avè l, de konsè a popilasyon an, n ap kòmanse, e sa n kòmanse fè la, retire, kraze estasyon k pa, ki pa dwe nan plas li. E nou lanse yon mesaj bay tout motard yo, kote bank pa pou ou, kote gran antrepriz pa pou ou. E nou jwenn ou la, n ap arete ou, n ap mete ou yon kote. Majistra komin nan, Kesner Normil, rasire abitan Petyonvil yo ak zòn ki anviwonnen l yo, meri an ap travay nan tèt kole ak lapolis pou kwape fenomèn ensekirite an. Kesner Normil mande tout lòt meri nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan pou fè menm jès lan. Djòb mwen etanke majistra prensipal se kolabore avèk lapolis pou nou mèt sekirite lan komin lan e map mande pou tout majistra ki lan è metwopolitèn lan fè menm bagay ansanm avèk nou pou yo kolabore avèk komisè ki lan zòn yo a. An menm tan tou map voye yon apèl bay popilasyon Petyonvilwaz la avèk Petyonvilwa a kap tande m